Di milyon de goud se kantite lajan polis nasyonal la ofri ak moun ki ta bay enfòmasyon pou ede yo kaptire ou ankò mete anba kòd lòm, se sa yo anonse sou paj lapolis la yo bay 29 48 14 14. 29 95 14 14 ak lòt nimewo ankò pouw rele si tout fwa ou ta gen enfòmasyon de Vitelòm Inosan. Bonjou bonswa tout moun byenvini jodia nou se 6 fevriye 2023 ou konekte rezo enfòmasyon nou se Sofia TV 83 mwen kontan ansanm avè n ki kenbe oditwa nou an enfòme e medam mesye pou moman nap pale a la men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Depi ayè dimanch lan, lapolis nasyonal peyi a tanmen yon operasyon san kanpe kont gang Vitelhomme nan kad operasyon Tornad 1 chèf lapolis la te lanse gen plis pase yon semèn. Poko gen twòp detay sou bilan operasyon yo ki ta fèt ak yon sipò avyon militè Kanada k ap founi yo ansèyman sou gang yo. Wo kòmandman an akonpanye de plizyè inite nan lapolis la ak seksyon ajan lou polis la. mobilize tout sa yo genyen e yo gentan rive youn nan prensipal baz gang Vitelòm Inosan yo e yo di yo mete lapat sou plizyè bandi. Nou kab konstate tou pandan tout wikenn lan, yon avyon militè peyi Kanada kab vole syèl peyi Dayiti, se daprè sa minis etranjè a fè konnen, li di Kanada deside pou pote lamenfòt ak peyi Dayiti. Se maten an la vè 11 zè la yo pral enstale gwo tranzisyon an, Milan Maniga kap gen nan tèt li ak Laurence Insieux epi Calix Fleuridor nan fonksyon yo nan kad aplikasyon akò 21 desanm 2022 a e seremoni enstalasyon sa ap dewoule nan senkyèm etaj ministè komès ak endistri ki pral sèvi lokal pou manm HTC a yo di ki dwe enstale jounen jodi a. Ou konekte Sofia TV 83 pwen sa yo ak anpil lòt nan jounal la. al devlope epi fè esansyèl pou premye soti n jounen jodi 6 fevriye 2023 sa an rezon n ap toujou retounen pou pote plis detay ak enfòmasyon pou oditwa nou an sou chanèl sa. Lapolis Nasyonal Dayiti genyen kòdinasyon près ak relasyon piblik Lapolis Nasyonal Dayiti an. ki mete an di enfòmasyon sa deyò kote ke lapolis ki ap rapousib avèk operasyon Tònad 1 ki te lanse bò kote DGA e lapolis lan. Men Tònad 1 sa rann lapolis mennen operasyon kont gang Vitelòm Inosan nan baz misye ap chache misye kou chen foula. Lapolis ap rapousib avèk operasyon Tònad 1 an ki demare depi kèk jou nan objektif pou demantle tout gang yo anndan peyi an sou lidèchip kòmandan an chèf a e lapolis la Frantz Elbé. Yon sant kòmandman mete sou pye, n ap fè konnen la, Wo Kòmandman Lapolis la avèk plizyè inite andedan enstitisyon sa a, akonpaye ak seksyon anjen lou lapolis lan, mobilize nan kad operasyon sa a. Fòs lòd yo gen tan rive nan youn nan prensipal, daprè sa yo fè konnen ayè, yo gen tan rive nan youn nan prensipal baz chèf gang Vitelhomme Innocent anlè anlè nan Petyonvil la. Alo lapolis, n ap di byen alo lapolis ke n te konn abitye tande a, men yo fè konnen y ap pèmèt popilasyon ayisyèn nan swiv chak sekans nan operasyon ke lapolis ap mennen, swa nan baz Viterè oubyen kèlkeswa kote lapolis ap mennen operasyon pou yo rive demantle bandi atravè operasyon sa ki batize Tonad 1 nan jan n te di l nan tit lan tou lapolis ki mete 10 milyon de goud deyò Kèlkeswa moun ki ta fè yo jwenn ki kote Vitelhomme ta kache lapolis li menm ou gen 10 milyon goud kach ke lapolis ap baw si w ta ede lapolis jwenn towo sa ki rele Vitelhomme Innocent. Pandan ke nap raple tou pandan tout wikenn nan la zak kidnaping yo anpil e se se youn nan lòt rezon ankò n sonje ebyen aprè atak nèg ak zam te fè ki te touye polisye nan Metivye sa ankò soulve kòlè lakay lapolis. pou l rive demantle rezo gang sa e tout lòt gang k ap bay pwoblèm anndan peyi a. Toujou sou menm dosye sa, Blèzyè pandan operasyon ki t ap fèt nan zòn Pènye a, Tòsèl, enben sou tout rezo sosyal yo anpil moun te kapab tande vwa direktè jeneral CNE a ki li menm ki nan men bandi yo. Enben gang Vitelòm yo te menase pou tiye DG CNE a si tout fwa direktè pnh Frantz Elbé pa t kanpe sou operasyon yo t ap mennen ayè dimanch lan. Selon deklarasyon DG Kington Louis nan yon nòt vokal, selon li se bandi yo ki remèt li telefòn nan. Wi, la sa a li ankò bay anpil pwoblèm pandan wikenn nan, kesyon sa a, kesyon zak kidnaping ki fèt sou Kington Louis an, men nòt vokal moun yo tande sou tout rezo sosyal yo, bon pa lapèn pou nou pou nou pase li, men tout moun ka tande, wi, ke tande kòman Kington Louis li menm ki ap kriye atravè nòt vokal sa yo. pou mande kanpe sou operasyon paske nèg yo menase l paske l nan men nèg yo menase l ke yo ap etenn lavi li. Toujou n ap vini avèk zak kidnaping ki fèt pandan wikenn nan sou konfrè nou ki se Jean Thony Lorthé li fèt pandan wikenn nan men Jean Thony Lorthé sanble zak kidnaping sa menm fèt anlè anwo nèt nan Petyonvil. Wi, sa w di a se zòn Laboul kidnapin sa fèt. Enben, enben ravisè yo, yo mande 200 mil dola pou kapab libere Jean Tonine Lorthé. Aprè fanmi l t ap bouke rele l, li t ap pral bouke rele l pa t ka jwenn li men pandan plizyè è. Men ravisè yo konfime sekestrasyon jounalis Vizyon 2000 lan Jean Tonine Lorthé byen bonè samdi 4 fevriye a via yon apèl yo rele madanm viktim nan. Ben Gravis yo egzije yon ranson 200 mil dola ameriken an pou kapab libere travayè de la près an ki te kidnape se nèg ak zam ki te kidnape l nan otè Petyonvil presizeman nan nivo Laboul 12. Li te gen avèk li 2 lòt moun ki te akonpanye l. Enyèm ka kidnapin sa ki anrejistre nan zòn sa pote mak fabrik kèk gang ki gen nan tèt li Ti Makak ki ap fè lapli lebontan selon anpil moun. Akonpanye 2 nan pwòch li yo Tony Lorthe, Mwen te kite Petyonvil pou te kapab ale an direksyon Kafou, kote l ta pral asiste nan fineray yon pwòch li. Se jou menm fineray la, se jou menm sa a li rive kidnape. Bon wi, toujou kesyon zak ensekirite, kriminalite, jan n te di l nan kòmansman jounal la konsènan Vitelhomme Innocent. Lapolis nan avit rechèch sa, li mete tout done sa yo ke y ap chache misye pou rezon sa yo. Nan vid rechèch ke lapolis mete deyò a, nan kad operasyon Tònad 1 an, Vitelhomme Innocent, lapolis repwoche misye pou nenpòt 8 eleman la a yo mete nan vid rechèch sa a. Yo pale, yo di anlèvman ak sekestasyon kont ranson, sa vle di kidnape moun, mete, sere moun yo epi mande fanmi moun yo lajan pou libere moun yo, asasina, touye moun, tantativ asasina, vyòl, vòl, a men arme, Vòl, vòlè machin moun, yo pale de spoliasyon, kraze kay moun, vòlè tè moun, tout sa yo ladann, epi yo pale de destriksyon byen, detui zafè moun, e n konnen nan kestyon an di sou komisarya Pènye a ke an di wikenn pase, an di dimanch avantyè, dimanch anwo a, te deja fè an di a fè yon semèn ke ekip misyon an te akize ki t al kraze plat atè sou komisarya Pènye a, kidonk sa se ansanm de sa yo repwoche misye kòm enfraksyon, ankò anlèvman ak sekestrasyon, kont ranson, asasina, tantativ asasina, vyòl, vòl a men ame, vòl, vòlè machin moun, vòl, epi yo pale de espolyasyon, kesyon vòlè, kraze tè moun, vòlè, kraze kay moun, vòlè tè moun, tou sa, epi yo pale de destriksyon byen moun ke, epi byen leta ke repwoche Vitelhomme Innocent. Pou nenpòt moun ki ta gen enfòmasyon pou yo mete lapolis okouran pou yo rive al demantle rezo gwoup gang Vitelhomme Innocent li menm ap dirije nan Tòsèl kote se la baz gwoup gang misye a li menm li plase l e se sa ki lapolis detèmine pou kesyon sila. Nou pral vini avèk enfòmasyon sa toujou avèk kesyon. Ann di nèg ame ki ap kontwole peyi an. Enben genyen otorite nan peyi Kanada yo ki deside toujou bay Ayiti yon bourad nan zafè kesyon kidnaping, zak kriminalite. Kote n aprann, alò pandan wikenn nan la, te gen yon avyon kanadyen ki t ap vole anlè nan espas nou an nan anpil kote la, selon sa ki fè konnen bò kote Ottawa. Yo fè konnen avyon sa ki tap vole nan espas lan se pou ka kontwole aktivite gang yo, selon sa ki di bò kote Ottawa. Ann bay plis detay sou sa, Ministè Kanadyen Afè Etranjè ak Defans lan nan peyi Kanada konfime dimanch ki te 5 janvye 2023 a gen yon deplwaman ki fèt ann Ayiti nan yon alò yon ayewonèf patwouy long reyon daksyon CP-TR-140 Aura avyon Royal Canada anjen ki la kòm si avyon spesyal ki la ki te ap vole nan tout espas peyi an la nan presizeman nan zòn kote ki genyen 2 fyèf bandi selon sa ki di bò kote responsab peyi Kanada yo. Yo fè konnen avyon sa yo menm ki ta alò avyon sa ki tap vole nan espas sa yo sitou se pou ka kontwole la gen kontwòl sou espas aktivite ke bandi a kontw ap fè nan zòn sila selon sa ki di. bò kote otorite peyi Kanada yo e ki di ke aksyon sa ankò montre ke angajman peyi Kanada pran anvè Ayiti pou ede otorite ayisyèn yo tou jwenn anmate zafè ensekirite a. Minis kanadyen defans lan ki se Anita Anand ki ta pataje enfòmasyon sa sou kont Twitter li relatif avèk kominike ki konsène deplwaman avyon sa. Atravè kominike sa fè konnen otorite kanadyèn yo presize ke avyon patwouy sa lap gen pou l alò li gen kapasite pou l founi yon ansanm de done sou ransèyman sa yap sa lap kapte sa lap pran kòm done pou l bay lapolis pou ede lapolis nan travay operasyon ke l ta dwe mennen pou demantle rezo gang sa yo. Ayeronèf CPR tirè 140 sa pral pèmèt tou an menm tan pou ranfòse ann di efò ki bò kote lapolis nasyonal pou tabli lapè. Gen de done l ap gen, done l ap genyen pou mennen operasyon pou l rive ann distab stab lapè anndan peyi an ke moun kapab fonksyone, selon ankò Ottawa nan peyi Kanada. Avyon sa deja deplwaye nan rejyon an, nan rejyon an, m te deja di anpil kote la nan rejyon nan nan nan an di swa nan Karayib la men presizeman nan moman sou Kayib li sou Ayiti men li deja fè divès rejyon la anndan peyi an tou pou l ka kontwole aksyon gang yo. E yo fè konnen peyi Kanada n ap toujou rete men atache nan bourad ke l ap bay otorite pa bò isit yo nan mate zafè ensekirite ki gen la anndan peyi an, jan ke otorite pa bò isit nan peyi Ayiti ki te mande avèk peyi Kanada pou ede yo nan mate zafè ensekirite an ki ap pran jarèt chak jou ki pase. Epi anpil moun t ap poze kesyon sou ti avyon sa vrèman men li konfime. Yon otorite peyi Kanada ok wi pandan weekend lan te gen ti avyon sa ki tap vole nan espas nou an e men sa kel tap fè nan kad misyon l kontwòl aktivite espas kote nèg yo loje yo e pran ansanm de done pou bay avèk lapolis e pou ede lapolis nan di operasyon nan mate ke yo pral mennen Batay pral mennen kont zafè gang anndan peyi a. Nou ap pouswiv avèk enfòmasyon yo. Jan nou te gentan di sa e kolaboratè nou Abdias Aristil te ba nou kèk enfòmasyon samdi 4 fevriye a, baz Vitelòm anvayi te anvayi Fòjak, yo ale ak anpil moun ak tout machin yo, bandi yo rive jous bò fò a, nou konnen ki se yon moniman istorik ki te deja ap fonksyone o ralanti depi aprè pasaj gang yo ale a prèske tout aktivite kanpe nan zòn sila. Genyen Malixa Registe ki se madanm polisye Rabel Giscard ki disparèt depi 30 janvye a toujou nan gwo lapèn. Madanm viktim nan eksplike ajan kite lakay li Kafou pou tal travay Dèlma 33, depi lè sa li pa janm jwenn li nan telefòn. Lè l te pase a senkè edmi menm telefòn li li te bliye. Se mwen k rele l m di w, an m di w pa al travay ou ale mwen bliye telefòn ou wi. Li tounen li di m manje ban mwen non cheri. M ale m bo l l ale epi m ap rele l epi a se setè. Depi mari m ap rive Dèlma a setè l ap rive. Depi l rive Dèlma l ap rele m li setè m wè mari m. Setè edmi. Mwen mari m. Mwen rele mari m. Mwen telefòn pa sone o debi. Mwen di telefòn li gen chaj. Mwen menm telefòn nan m te wè l a 55 pousan. Si telefòn nan pat gen chaj li pa tap soti nan la. Ki vin koz ke. Li ale. M ap rele l m pa jwenn li. 7 è edmi telefòn nan vin sone. M pa jwenn li. 7 è edmi telefòn sone. Yo pa gen moun ki pran l. 7 è m ap rele. Mwen rele telefon nan vin sone denye sone li sone yo pran apel pa gen moun ki di anyen aprè sa telefon pa sone an yon jou map rele marim paske marim pral manje a dezè fok li rele madanm li poul dil pral manje li pral pise fok li rele madanm li a m pral pise la wi m ekriw m konn koman w ye paske map travay bebe. Lekòl, mwen pa gen lekòl bebe la pou l mande m si m pran nouvèl bebe si m bebe mache. M gon timoun maladif nan men mwen. Mesye a gen 2 pitit, yon fi, yon gason. Men yo lage l, yo touye l, m pa ka konnen, m pa konn sa pou m di. M pa konn si yo touye l, m pa konn si se leve yo leve l, m pa konn sa pou m di. Sa pou m ta di an, m pa wè ki mo. Rele dcpj, yo di m. Men sa m, menm sa m di an se li yo tande. Rele komisarya men sa m di an, menm sa m tande a se li yo tande tou. Se li yo tande tou. Imajine yon moun ventyèm pwomosyon, katòz an de sèvis, m ka di li mouri o sèvis, paske nan sèvis li ta prale. Se sa m ka di. Li mouri nan sèvis li. Epi pou nou t rele m pou n di m. Menm sa m tande a m tande tou e pitit li a e pitit li yo sa nap di avè yo hein 2 pitit yon gason 5 an yon jèn fi m pa chonje laj li sa nap di avè yo hein sa nap. E vòlà deklarasyon Melik sa a rejistre a Jandedye a ki se madan polisye Rabel Giscard ki disparèt depi 30 janvye toujou nan gwo lapenn se te vwa viktim nan ke n t ap tande la Direktè jeneral lotri leta ayisyen an Rons Luc denonse yon plan li di k ap mannigase pou asasinen premye minis Ariel Henry se sèten boujwa nan peyi an k ap itilize sèten polisye pou zak sila selon responsab LEH lan ki sèmante Kou sa pa pase, Roche Luc pwofite mande chèf ban latèt lapolis nasyonal lan pou fasilite yo satisfè revandikasyon polisye yo epi bay peyi an sekirite. Ann koute Roche Luc nan mikwo Jean Philippe Massé. Jodi a n ap pwofite mande avèk PM Ariel Henry pou pran tout dispozisyon pou chanje enben wo eta majò lapolis la paske li pa nòmal pou jis Nan moman nap pale a la, gen de fanmi polisye kap soufri etc. E n panse PM nan konprann, li tande epi lap pran dispozisyon pou omwen l pote bon jan chanjman, pa sèlman nan tèt polis la men nan tout enstitisyon enben ki la pou bay sekirite tankou enteryè, tankou delegasyon de lwès la etc. E tou nap pwofite okazyon an pou nou denonse tou yon gwoup. Homme d'affaires ki chaje lajan enben ki jwe nan tèt yon ti gwoup polisye pou omwen kapote bagay la pou lage peyi a nan kawo total. Sa a nou di nou kondane l e se pou leta, sèvis entelijans an nan peyi a pran tout dispozisyon homme d'affaires sa yo ki gen lajan kidnapping nan men yo e ki soti. Pou enben Jan bade bagay la pou lage ba peyi a nan kawo total la nou denonse yo e se pou sèvis entelijans pran tout dispozisyon pou yo jwenn koupab sa yo de fason pou yo mete yo anba kòd e anbasad amerikèn te kòmanse yon travay kote ke enben nou tout konnen gon seri de nèg yo ta pran dispozisyon kont yo pa rapò avèk afilyasyon yo genyen avèk gang enben jodi a la nou menm nou denonse asasina nèg yo prepare pou fè kont. E PM Ariel Henry, jan sa te fèt avèk Jovenel. Se vre ke nou tap batay kont Jovenel, nou pat janm pou Jovenel, men nou pat dakò jan Jovenel te, yo te asasinen l lan. E jounen jodi a la a, nèg yo prepare menm kou a pou PM Ariel Henry, nou denonse l. Se pou tout sosyete a kanpe pou nou pa, enben, tolere ou apiye asasina anndan peyi a. Wala ou tap koute direktè ALEH la Wonch Luc, pòt pawòl MOPOD la bay CSPN nan, responsab ensekirite nan peyi a akoz akwentans yo ak gang yo daprè André Raphaël ki fè konnen chanje Frantz Elbé pa pote okenn rezilta si pa gen volonte nan pi wo nivo nan leta pou chanje done yon kote André Raphaël nan mikwo Males Samedi. Nèg sa yo se vre yo gen zam, se vre yo gen de bagay yo fè ki mal anndan sosyete a, men si jodi a responsab yo pa t gen konivans avèk yo, pa t ap, sa pa t ap janm rive la. E si n ap, mwen mwen kwè jodi a pwoblèm ensekirite sa n ap poze a la, premye echèk la, konprann, se CSPN nan ki pa rive tout bon vre. Wap gade tout gade Ariel monte an tèt peyi a li di li pral debloke matisan ou pa konprann li di li pral debloke matisan nan yon non m pa sonje si se nan yon mwa bon jiska prezan pa gen matisan toujou rete nan li la e nèg ap fè manifestasyon nan gran sid pou debloke matisan nèg yo nan leta a menm e la menm se yon bagay deta wi li ye se yon banti yon banditis deta nou gen la nèg yo deplase an pèsòn Yo desann nan sid wi pou yal negosye a moun avèk moun ki tap fè manifestasyon yo ki yo kase l yo di nan 15 jou yap debloke matisan jiskaprezan matisan matisan rete konsa wap gade gen moun ki mouri la ann pale de polisye yo kap mouri polisye yo ki mouri men ann gade leta a polisye viktim ki repons ke nèg yo bay an tèm dòganizasyon an tèm de kòmsi pou pou pèmèt ke sa pa repete ankò men non sa di ke nèg yo mouri nan site nan letènèl nan dèdye anba a epi bagay la kontinye ki vin bo jodia. wap wè polisye ap mourit toupatou epi moun ki gen zam yo ap pran teritwa se yo kap kontwole teritwa nou gen la sak pi grav la gon bagay grav fòn anonse fòn di pèp la li youn nan chèf gang ki pi popilè jodia e ki rele vitelòm men misye di la li patisipe nan akouche pouvwa sa wi se a di misye di li patisipe nan mete pouvwa sa bon mesye si pouvwa yon nèg rete fè yon tèl deklarasyon Godson pouvwa rete inaktif li pa aji seke se verite misye pale men si. Ou pa di veri si sa w di a se manti fò m vwa fò m bay repons montre a pèp la se manti. Yon lòt kote, pòtvwa MUPOD la kwè inegalite sosyal lan se youn nan baz ensekirite a nan peyi Dayiti. Yon bon pati jèn nan peyi a viv nan ma ann di nan mizè, nan lakras, kote yo pa gen aksè ak swen sante, travay, manje latriye. Sitiyasyon sa rann jèn yo vilnerab pou rantre nan gang, kidonk se de kondisyon k ap kreye la pou fasilite jèn yo antre nan gang akoz move kondisyon lavi ke y ap konnen anndan peyi a. Ann koute yon lòt fwa André Raphael pou plis detay. Fò n gade ensekirite a sou yon Leta ki pa kreye, ki pa pèmèt richès peyi a pataje, kote gon inegalite sosyal san parèy anndan sosyete a. Sa vle di fòk nou gade l nan, fòk nou gade l nan yon dimansyon. Si n ap reflechi, k pou pèmèt n adrese solisyon a pwoblèm sa a dan senkan, dan dizan pou menm pwoblèm yo pa retounen ankò. Pase jodi a, si w gon ti, e lè w pase, lè w pase nan zòn sa yo, w ap gade yon ti jèn gason ki gen 14 an nan men l, 14 an, epi ou wè s on zam ki nan men l. Sa vle di se paske gon pwoblèm Leta pa al jwenn jèn sa a nan katye popilè a pou l te pote lekòl ba li, pou l te pote lwaji ba li, pou l te pèmèt jèn sa a se yon metye ke l aprann nan peyi a, se sèl sa ke yo ka ba li se yon zam. Ou a konprann? Se ke nèg la vin pa gen, pa gen espwa ke, ke kenbe zam nan epi teyorize popilasyon an pa rapò a li menm. Fòk, se vre m gen pwoblèm avèk Ariel pa rapò a mòd de jesyon l o o nan, nan tèt leta a, men jodi a sa k dwe chanje nan tèt peyi a se sistèm nan. Se sistèm nan ki dwe chanje wi. Sa vle di ke si, si, si nou menm la a. Nou pran leta a jodi a, nou pa chanje sistèm nan, e se menm bagay pral repwodui wi. Sètadi, responsablite nou genyen jodi a, non sèlman moun ki pèmèt ke l konsève statu quo a konve sistèm ki la a, men wòl nou nou menm, se chanje leta a, se fè de leta a vrè leta vre, se mete leta o sèvis popilasyon an. Fò n fè nou menm kòm aktè, kòm moun ki di n ap fè politik, se yon sèvitè ke nou ye. Sètadi nou vle sèvi popilasyon nou, men jodi a se pa lè n rive nan leta a nèg la, Lè w gade nèg al t antre nan leta e m ta di l pat gen anyen epi nan 3 mwa nèg a gen nenpòt konbyen kay anndan w peyi wi. Ou pa konprann? Se ke koripsyon tèlman a yon nivo anndan peyi a, se ta di pa ka pa gen eksklizyon. Lidè Pitit Desalin an fè konnen objektif pwogram sa se pou te ka kase elan mobilizasyon an. Jean Charles Moise anonse mobilizasyon an pral pouswiv anndan peyi a, ann koute l pou yon lòt fwa. Men m ap raple nou, nan debi ane 2022 an, Biden te voye cheval ki gen polis sou yo, ki gen militè sou yo, pou y al monte sou konpatriyòt nou yo ki te nan fwontyè Meksik lan avèk Etazini ane 2022, nan kòmansman ane an. Lè Ayisyen bezwen yon viza, yo fè l kanpe nan solèy devan anbasad amerikèn e pou l peye ankò, pafwa pa ba yo viza a. Jodi a. Apre 2022 oubyen nan fen 2022 an. Yo di nou vini, vini, vini, vini, vini, paske jodi a nou son pèp tout bon. Nou pa yon pèp abolotcho, lè moun te kritike nou, yo di gen nan nou ki vote pou mil goud, yo di gen nan nou ki trayi pou 2 mil, 3 mil dola, eben jodi a, te gen anpil peyi ki te abandone nou, jodi a, pèp ayisyen pa pou kò l. Gade volim peyi kanpe avèk nou, pèp ayisyen, pandan tout peyi sa yo kanpe avè nou, fò n pwofite mobilize. Ayiti Libere, Jodi an, Etazini kapab itilize tout gwo ekspè yo genyen, ekspè an kominikasyon politik, ekspè an politik, ekspè an kominikasyon tou kout, ekspè an strateji politik. Li pap ka genyen batay sa mwen ki deklenche nan peyi Dayiti la jodi a. Sa pou yo konnen, son lòt pèp ki la. Kèlkeswa timoun jodi a ki fèt anndan peyi an, yo konn sa k byen, yo konn sa k mal tande. Tèlman nou bay pèp la kou, pèp la vin dekouvri nou. Men manti nou paka fè pa ayisyen ankò. Jodi an, fòk Etazini konnen yo gen gwo laboratwa nan anbasad yo. Yo gen gwo laboratwa anndan ministè yo. Nou menm, se kèk ti laboratwa nou gen anba kay tòl n ap itilize ki ye nou met entènèt sèlman wi. Avèk jèn yo ki gon telefòn nan men yo epi y ap fè travay la. Malgre tou, yo paka bat nou. Paske pèp ayisyen konprann anpil bagay. Anpil moun te panse. Depi etazini te di vini lakay li moblize sa ta pral kraze. Ebyen byen konte mal kalkile paske yè le mond antye tranble pou sa le nord le kap fè yè nan peyi a yè nou wè volim moun ki soti nan lari an alos yo te di depi Biden pran desizyon an se fini. Pitit Desalin ak 6 lòt pati politik ki fè konnen gen vid nan tèt leta. Sdp pap pran leson nan men phtk ki gangsterize a. Sdp pap pran leson nan men mèt dam ki sot pase 15 mwa nan ministè enteryè ak kolektivite teritoryal yo. Sispann woule pèp la nan farin. Pran wout dyalòg pito. Sa son premye twit wi. Gon lòt twit toujou. Menm jounen vandredi a. Pati politik ki se te Pati politik ki te resevwa lajan ki sòti nan kès leta nan lane 2017 sou administkasyon Jovenel Moïse la nan kad pwojè Pou enstitisyonalize pati politik yo pap kapab patisipe nan pwochèn eleksyon yo si yo pa voye rapò bay Ministè Ekonomi ak Finans. Nou pap lage batay kont koripsyon. Se sa an gwo Mèt André Michel, li menm, Men m pat la se konsa yo di visa. Antan m fè sa map mache m sot yon kadouch pran m nan senti m lèm fè sa m kouri m tonbe m kouri m tonbe kounya la chèf mwen menm mennen kote m m chita anben sa e sak fè kounya tonton m nan vin nan ale nan dèyè avèm nan lopital la kounya la yo tap retire grenn bal la mwen yo pa gèt retire li kounya la jounen jodi a mwen mwen la. Kiyès k arete w? Bon komandan yo. M pa konn non yo. M pa konn non yo. Ou pa wè ki moun ki bò bal la? Non, jamè. Se a 5 è, li fè nwa? Non, 5 è, ou konnen jou komandan. Di jou, wi, men, wi, wi, wi, wi. Ou pa wè moun ki bò bal la? Non, di jou. Ou wè bal la nan ren ou? Wi, m pa konnen m annafè, pou di m annafè. E poutèt sa yo arete w la? A 5 è. Donk ou tap mande pou komisè a ta otorize w pou yo mennen w lopital pou al resevwa swen? Hum? Ou ta mande pou komisè gouvèneman an otorize w pou al lopital pou al resevwa swen ke ka w nesesite? Sa ka rive m, wi kòmandan. Ou pat gen pwoblèm a moun menm? Non, ditou m pa konnen m gen pwoblèm a moun. Bon ou resevwa bal la nan sentu epi yo arete w? Non, sa ka rive. Li do ap mache epi tou, ou konnen.